nan men nèg ebyen pou mache touye moun eske se volontèman oubyen yo gen yon moun ki dèyè yo kap di al fè sa jodia al fè tèl zak tèl kote jodia al fè masak tèl kote e nou wè kisak sot pase la donk nan sous matla ebyen bandi sa yo nap gade nan video sa medam e mesye se bandi kap desann ebyen pou al nan sous matla men kòman Nèg yo ak gwo zam nan men yo, tout minisyon yo yap desann. Bagay la grav medam e mesye, peyi a vrèman lage nan men nèg ak zam, se kòm si peyi sa pa gen leta, se nèg ame yo, nèg ak zam bandi ilegal kap fè e defè kap frape. Nan videyo sa tou nou pral envitew gen detay tou sou dosye Ed Laza, Ed Laza nou konnen aprè TT te fin denonse nan e kòm kwa l ta nan baz 5 segond anndan Vilay de Dye, wi se konfime Ed Laza misye bèl e byen yon sòlda nan baz Izo. Enben nou pral envite w tande kisa k rive, kisa k manke rive Ed Laza, enben kote misye al nan yon pwogram car wash Donk nan zòn ti lapli yo anwo a, ou pral sezi tande kòman deblozay pete antre Èd Laza ak Bougòy, ben nou konnen nèg sa yo, donk se 2 se 2 gwo chabrak anwo a, humm se 2 gwo chabrak epi chèf gang wi, Bougòy, ti lapli, ou pral sezi tande koze ki gen nan videyo sa, antouka an nou gade an tande nap tounen. Gade gade gade chèèèòòòòò E dosye Ed Lazarre a? Ed Lazarre, misye efektivman son bon gang. Paske mwen mwen pa vle pale nan sam pa konnen. M pat vle pale nan sam pa konnen men. Li poko sou rezo a non. Se mwen k pral mete l sou rezo a kounye a. Pa vre? Se mwen k pral mete l sou rezo a kounye a la a. Peyi a trè difisil. Trè difisil. Yè swa nan Gran Ravin, te genyen yon pwogram kawach. Men pwogram sa t ap fèt dirèkteman nan MIF la. Alò, lè w di MIF, moun ki konn Soudal trè byen, se devan komisarya a. Pa bliye, komisarya a, li plase sou pon Gran Ravin nan efektivman. Komisarya a. li plase sou pon Gran Ravin nan dirèkteman. Ok. Lontan, pou w te konn bezwen al Gran Ravin, te gen yon ti wout ki te pase nan kwen sa a. Li te konn pèmèt ou al parèt nan ravin nan dirèkteman. Ebyen, la a yo vin fè yon pon sou ravin nan. E se sou li menm komisarya a konstwi. Yo rele devan sa a mif. Te gen yon ti plas la, ti plas sa a se Aristid ki te fè l. E se sou ti plas sa a tou nèg yo konn abitye fè pwogram. e se la Wilken Chen Cho te pran bal nan pwogram lapè ant Ti Bwa, Gran Ravin avèk ansyen lame ou di sa nou rele lame Ti Manchèt la. Dosye sa yo. Fòm di nou m pa gang non. M pa gang e m pap janm gang. Nèg kap ranse a bouch yo. Nèg dèfwa pa konn sa yo manje a bouch yo pa konn sa pou yo pale a bouch yo men men mwen m pa gang. Ok. Hier soir Te gon pwogram car wash anwo a nan mif la. Pwogram car wash la. S on pwogram, s on pwogram voye dlo, voye dlo, voye dlo, eksetera. Se konsa li ye. Alò, m pa konn pwogram sa a byen non, paske m pa konn patisipe nan jan de pwogram sa yo. M pa konn patisipe nan jan de pwogram sa yo. Ebyen, pwogram Car Wash la ap fèt yon swa. Efektivman, rive yon lè, pwogram nan vin kanpe. Bon m nan mikwo moun ap rele m ok si se donk pwogram nan vin kanpe e le sa a nèg yo kòmanse tonbe nan bwè byè yo. Lè nèg yo kòmanse tonbe nan bwèbwè, nan bwèbyè, Ed Laza ki li menm se bon alye Nèg Izo, misye pral vin rive anwo a nan pwogram nan. Lè misye vin rive nan pwogram nan, bon, misye oblije tonbe ap bwè ti byè l tou. Tande wi Larepiblik! Ebyen! Misye rive yon degre ta sanble misye ta sou paske gen de aksyon nèg poze se sou pou ta sou. Zakem Medo m di l o kondisyonèl ta sanble misye ta sou. Alò depi w di pwogram Car Wash anwo a ou wè se bandi. E pa bliye izo se bon alye nèg gran ravin yo ke l bougòy ke l ti lapli ke l kili men izo gen pi bon rapò ak ti lapli ke ni kili ni bougòy menm si yo pa enmi. Casseus Ronald mon frère ou fò n pale plus tard hein. Ebyen suivant info k vin jwenn mwen ta sanble misye ta sou ta sanble misye ta sou ebyen misye pral tire yon dam yon kalòt misye pral frape yon dam Salut Sulzi bèl zen Sir Even du Cézil respè pou nou L'enfant de Dieu e lè misye rive frape Titit ki se madan Bougòy e lè sa a Titit te gon frè l ki te la ki rele Ra misye gon vye non ki rele Ra Ra sa a se frè Titit. E ti makak e e Ra ki se frè Titit, Madan Bougòy, lè l fin resevwa pataswèl la nan men madan nan men Edlaza. Konnen, lè moun ka sou tou sa ka rive, se m pa kwè l t ap pran chans fè l. e ra a li met grenn nan dadal misye pote boure li menm tou sou edlaza li bal on pataswèl pou sèl la titit yèswa wi sa ap pase la a sou dal la nan grenravin bonmif la nan kad pwogram kawach nap vanse humm ebyen. Lè Ra fin remèt Edla Zakou a, genyen on gang, misye soti nan baz Ti Lapli, misye rele Patrik. Ou pa bon non. Ou pa bon non. Sa vre m pa nan manti. Patrick misye rale zam ni misye tire sou tèt ra pa bliye ra a li se solda bougòy nan siyon ra se solda bougòy nan siyon e titit se sèl madan bougòy Patrick. Se solda ti lapli nan Dubai zone jasmin. Mesi anpil san presyon san presyon meton le Patrick fin rale zam ni tire tel ra konnya ekip bougoy la li menm pran pozisyon. Ekip Ti Lapli pran pozisyon, tout 2 gwoup nèg sa yo ebyen yo rale zam yo. Kòm nèg Bougòy yo se nan mitan ravin nan pou yo pase. pou y al mouche nan Siyon, ekip Ti Lapli a gintan kouri al tann yon anbiskad pou nèg Bougòy yo anndan ravin nan. Ou konprann, pou w pale bagay sa yo anjeneral fò w. Gen bon info wi la fò fò andan vant bèf la wi. Tay nan dim se gang huh pa gang non pran dlo met devanw al nan twalèt epi di tout moun zanmi fanmi pa rele w nan telefòn paske ou okipe. Di zanmi, fanmi parey ou lan telefòn ou okipe. M konnen ke Luckson ap fèl. Luckson san presyon pa rele moun sa yo. Bernajèn pa rele yo. Mag, Maria pa rele yo. Pa rele yo. Pa rele moun sa yo. Pase yo okipe. Hum. Antouka fò w depanse tou wi pou w jwenn bagay sa yo. Fò w mete kòb atè. Ebyen ekip Bougòy la, ekip Ti Lapli a, yo rantre nan ravin nan al tann yon anbiskad pou ekip Bougòy la ki pral monte nan Siyon. E chans pou nèg Bougòy yo, te genyen chèf bakòp. Gwo koze wi. Ebyen Ti bebe ki se chèf bakòp Ti lapli a alò se li menm ki jisteman nan tèt lari a pou fè kidnaping. Eske w la? Se li ki fè ki nan tèt bakòp la. An jeneral lè mesye sa yo sòti pral fè kidnaping misye yo rele ti bebe. Lè ti bebe parèt nan ravin nan li sispèk gen 2 nèg ki anbiskad nan ravin nan e nèg yo. pa konn se te ti bebe, nèg yo tire an direksyon ti bebe. E ti bebe tire tou an direksyon nèg yo. E lè sa a, ti bebe pral mache, gen youn nan nèg yo ki sispèk ki wè se chèf bakòp la e son nèg Ti Lapli fè anpil konfyans, li di misye, li di nèg ki te anbiskad yo, sispann se kòmandan. Men sa k dwòl nan kesyon an, Ti Lapli pa t sou dal la, Bougòy pa t sou dal la. Ti lapli pa okouran, bougòy pa pou kouran. Ti lapli pa okouran e bougòy pa okouran. E lè sa a, bebe, ti bebe, fè, Nènègo oblije sot nan anbiskad la. rantre nan rantre nan baz piske pa ka gen konfli ki egziste la a ant gren ravin nan mitan gren ravin nan ant ti lapli e bougòy e fò m di nou tou se ke premye se pa ti lapli non ki ki sanse gwo chèf anwo a se bougòy. Se Bougòy. Men Bougòy parèt pi poze, li bay Ti Lapli donk devan. Ti Lapli son chen cho. Ki fè ke Bougòy rantre tèt li sibstilman e li kite Ti Lapli li menm donk ap feraye. Pa bliye Bougòy ap dirije nan Siyon e misye ap misye ret nan Siyon. Ok. Misye rete nan Sion. Alò se konsa, e tout sa yo an jeneral se a lokazyon don sèl grenn moun ki fè dosye sa rive la a, se Eude Lazarre. Eude Lazarre sa a gen plizyè lòt zanmi, lòt kamarad ki jisteman donk denonse misye deja. kòm alye Izo. Ebyen, enfòmasyon an pral jwenn mwen jodi a, pandan m te monte Gran Ravin, m ta al chèche enfo de Timakak e m pral tonbe sou dosye ebyen Eude Laza yèswa ki ta nan pwogram Car Wash yèswa, ebyen ki ta menm rive tire yon kou sou Titite ki se madan Bougòy kote Ra. Frè madan Bourgo la pral reyaji e Patrick li menm ki sot nan baz ti lapli pral reyaji e tou 2 ekip moun sa yo rale zam ebyen se Bondye ki fè pat genyen ebyen e bon m pap di Bondye m pap di Bondye non sa m ta di la an jeneral bon kan e se Bondye. Eske n ka di Bondye. Bon Bondye pa la, Bondye pa la. Bondye pa la, Bondye pa la. Bon m pa konn kisa k fè pa t genyen e gwo pote boure. Bon m t al legliz nan Siyon. M t al fè yon legliz nan Siyon. Ou konnen se la legliz mwen te ye. M t al priye anwo a. Epi nan priye anwo a m al mande. M kòmanse an jeneral mache nan zòn nan. Ou konnen zòn mwen l te ye, la m te rete. Ou konprann? M al wè kote m te rete an anba gravin. M salye moun yo kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye oh mèt la mèt la nou pa wè w mèt la se pa de kontan non yo pa kontan wè m anwo a se pa de kontan non hey bon maten m al m ale wi maten m pran avyon m al ayiti m al ayiti lè m rive anwo a m al gran ravin dwat lè m sot gran ravin m pran avyon m tounen yo kontan wè kontan wè m wi sof ke gen anpil moun m pa wè anwo a anpil moun se tè ra se bandi m wè anwo a sèlman avèk kèk grenn moun serye.